Map di bonswa a chak moun ki pral gade video sa. Sa kapab rive anpil nan nou menm. Gen dwa pa bay sa enpòtans. Men, m fè video sa pou m di nou. A chak grenn moun, nou wè ki gen yon souri sou lèv li. Yon souri kòm si ke san zarèt. Yon souri ke li pa ta menm imajine. Ou ap chache yon okazyon pou kraze souri sa. Fè souri sa vin devni yon hèn. Fè souri sa vin devni yon tristès. Eske nou pa poze tèt nou kestyon? pou nou di se nou menm. Sa sa kapab rive anpil nan nou menm gen dwa pa bay sa enpòtans men m fè videyo sa pou m di nou a chak grenn moun nou wè ki gen yon souri sou lèv li yon souri Kòmsi ke sanzarèt. Yon souri ke li pa ta menm imajine. Ou ap chache yon okazyon pou kraze souri sa. Fè souri sa vin devni yon hèn. Fè souri sa vin devni yon tristès. Eske nou pa poze tèt nou kestyon pou nou di se nou menm se nou menm ki bezwen fè tèt nou konfyans dabò paske de fwa ou konn resevwa anpil obstak nan lavi w w ap mande Bondye èske se ou menm k ap viv vrèman. Eske se ou menm ki egziste sou tè sa toujou? Paske moun tankou nou, nou pa merite pou nou rete sou tè sa ankò. Paske nou fè twòp, nou fè ase. Nou rann moun kòmsi li rayi menm tèt pa l. Defwa. Li pa menm anvi pou l ta mache kote pou l ta pou l ta wè pwòp tèt pa l. Si w on moun ap kriye, li a li atriste, li li nan li nan yon chagren. Nou konnen anpil nou konnen anpil pwoblèm se koz nou menm paske sa k fè sa. Nou kapab wè yon moun ap souri Egzanp, ou ka wè moun nan gen yon souri sou lèv li, men o fon di kè l, li pa kontan vre. Men poukisa nou menm, olye nou ta chèche mwayen pou nou ede moun sa a ap souri, an menm tan, nou ap chèche detwi l? Poukisa? Nou se moun, nou se imen, an menm tan tou, nou ap goumen pou lapè, men nou pa janm ka poze tèt nou kesyon, nou bezwen fè lapè, epi se nou menm k ap kraze brize, epi se nou menm ki pa ka mete tèt nou ansanm pou nou viv. Mwen vle nou, ke nou aprann renmen youn lòt, ke nou aprann sipòte youn lòt, ke nou aprann pran blesi yon moun gen sou po l pou nou mete l kòm si se te sou kò nou li te ye. Sispann kraze brize, aprann fè lapè. Nou On sèl fanmi an nou ye. Nou pa de. Se nou k pou mete tèt nou ansanm. Nou pa ta renmen yon ganyant? Konbyen moun ki ta renmen yon ganyant? Si ou ta renmen yon ganyant, pa bliye, si w ta renmen sipòte m nan fason kapab, pa bliye kite yon like, yon abòne, pataje l. Konsa wa envite yon fanm ou ak yon zanmi w pase sou chanèl la di m sa w panse e konsa wap e konsa wap ede m avanse e fè de siksè e w pral mete yon souri sou lèv mwen menm jan gen anpil moun yo ap fè efò pou yo sourire an menm tan ke anndan yo yo pa souri vrèman. Mèsi paske w te gade videyo a. Mèsi paske w te pran pasyans pou w te gade l jiska la fen. Pa bliye ke se mwen menm k ap pale avè nou an. Se kè m Christina Thelusma officiel bye bye.